Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodia se 13 avril 2023 jeudi 13 avril 2023 nou kontan antre lakay ou e nap di w byenvini sou chanèl ou renmen anpil lan e se yon nouvèl emisyon alò nan kad emisyon sila map kòmanse par yon kestyon kèlè sèt kestyon eske ti makak pran bal paske gen anpil moun kap ekri nou pou di E nan dènye batay ki te genyen an, ya dè jan ki on menm poste pour dire que ebyen bandi ti makak kap bay pwoblèm anlè a nan laboul ta sanble pran bal. Nap vini avèk detay pou ou. Men jist avan nap kòmanse avèk dosye ki konsène yon pwòch nou. Il saji de Christophe. Misye rete nan zòn Petyonvil. E lap travay sou wout taba la. Nèg yo leve l. Voici sa photo. E yo leve li ansanm avèk yon dam, dam nan rele Stéphanie. Fò m di nou byen, imedyatman yo leve couple sila, fanmi yo tèt atè. Fanmi yo ap kriye. Fanmi yo pa konn kisa pou yo fè. Eeuh Vitelòm, si moun sa yo nan men'w, m'ap mande'w yon ti pitye. Ou wè fi sa, se wouj li wouj, li pa gen lajan. Ou wè sitwayen sa ki rele Kristòf la, se dlo l'ap bat pou'l fè bè. Se sa k fè m toujou ap pale avèk nou pou m di nou ke, ekoute, mwen pa vle pou nou anlize nou nan yon lojik malfini. Malfini desann, li va jwenn poul, li pran pay. Non! Pase nan sa nou ye la a, se de malere k ap soufri. Eske nou konprann mesye? Ou wè sitwayen sa a? Se yon moun ki pa gen yon goud. Fanmi l pa gen yon pyas mesye. Tanpri Vitelòm, fè pa moun yo. M konnen ou konn ap pale pou di popilasyon an. M konnen m fè nou tò men ekoute, m vle ke nou viv anpè jounen jodi a. Ebyen nan viv anpè sila a, m swete ke. Ou fè preuve de mansuetude. Ou lage moun sa yo. Particulièrement sitwayen sa ki rele Christophe paske li menm son ti woulib yo te ba li. Menm yon vye bekann li pa posede. E dam sa tou ou wè a, menm lè ou wè l wouj zanmi m, se koulè li sa. Men se pa moun afè bon. Li pa soti nan gran fanmi. Tanpri Bòs Vité fè pa moun yo. M ap mande yon chans ankò pou yon lòt sitwayen. Lè sitwayen sa a te jenn gason, li te envesti l totalman dan leson, nan zafè mizik, ebyen m pa kwè se jounen jodi a la pandan l fin granmoun, nan tèt 7 pou l ta gen pil lajan pou nèg ta kidnape l. Li gen yon ti rav 4. M pa menm kwè se pa sou li l toujou ap fonksyone. Lè m nan Scoop la, pou m ap gade Robert Denis k ap antre nan Canal Bleu, kòmsi se yon moun ki pa vle nostalji touye l, men ki toujou vle kòmsi rete aktif nan domèn radyo difizyon, nan domèn tele. Men kòmsi se pa yon moun afè l bon vrèman vre. Se chak maten ou wè li toujou vini, l ap gade kòman sa ye. Men ekout mesye, sa Bobi Denis se yon moun ki itil sosyete a. Kòman nou t ap santi nou? Nou ta kidnape yon moun. Epi demen si Dye ve, ou ta wè kòm si son moun ki ap itil peyi ya. Tou swit mesye, tou swit! Nou ta oblije lage li. Nou ta oblije lage l. Ay mesye, ba yo grav nan peyi dayiti, ba yo grav. An tou ka mesye, mwen mande nou yon chans e m swete ke na va tande m. Lè m vini talè m pral fon ti pale sou gaz la. Men gaz la pa nan menu premyè emisyon an, l ap nan dezyèm emisyon an. Bal fon ti pale ak moun yo. E dosye ti makak. Ti makak pran bal. Ti makak nan gwo batay ki te genyen an. Ti makak rifle ou byen l blese. Ti makak pa genyen. Ti makak pa pran bal. Ok. Nan kat batay ki te genyen an ti makak pa pran bal. Genyen yon zanmi ki pale a Ti Makak. Ti Makak enfime enfòmasyon sa. O pwen ke moun nan k ap pale a Ti Makak la, yo fon apèl videyo. Ti Makak prèske rete nu pou l montre l tout kò l. Men kite m di w, to ou ta, sa ap rive, sa kapab rive paske si w wè Anèl ka pran bal. Humm Anel lage nan prizon pandan lap pote boure pou lal lakay li yo vlèk Anel pran bal pa gon nèg ki pap pran bal paske depi w nan sitiyasyon pou wap vèse san pou wap touye moun wap fè anpil viktim wap pran bal men nan pati sa fòn di ke towo a li menm li poko pèse. Tande byen sa m ap di nou an. Anlè a la a, se yon batay Toto Ti Makak. Epi l vin fè yon konba triyangilè, paske lapolis mete bouch nan koze a. Te gen yon premye batay ki te chase nèg Ti Makak yo. Nan batay sa a te gen mèsenè. Ti Makak te oblije monte pi wo nan fè sa pou al manje grenn bwa. Ti Makak veye l bay nèg Toto yo yon kou. Epi Li tounen rèd rèd de. Dènyeman la ankò, yo bay Ti Makak Bwa Kale. Men Ti Makak fè anpil egzaksyon li menm. Apre Bwa Kale sila a, fò n di ke nèg Ti Makak yo plede siyonnen zòn nan. M di nou sa, nèg yo plede siyonnen zòn nan. Men, pandan nèg y ap siyonnen zòn nan tou, fò n di ke chay yo pa kanpe. Men yo te bliye si Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Nenel Cassy te konn fè yo ap kraze, boule lè Jovenel tap mete 15 goud sou gaz la. André Michel kòm gwo ti chen te di ke Jovenel mete 15 goud sou gaz la, li prefere boule peyi an sann. Jodi a nou rete la nap gade. Jodi a m di pèp ayisyen, kilè nou te konn pèdi diyite nou konsa? Nou kite diyite nou kouri kite nou. Jodi a depi nou jwenn mil goud, nou pa wè pwoblèm malere malerèz. Jodia nan tout katye popilè yo moun ap kouri ak ti pakèt rad sou tèt yo. Jodia m di w yn bagay pèp ayisyen leve kanpe pou n fè yon revolisyon leve kanpe pou n fè batay Jean Jacques Dessalines nan kapwa lamò batay anperè a te moutre w batay la leve kanpe pou yo kontinye l. Ariel Henry pa ka fin nan yon peyi konsa. Majori Michel Nenel Cassy. Andre Michel, jodi a, nou ki te konn ap di boule, kraze, moute barikad se avni nou, jodi a galon gaz la vann 2000 goud atè. Semèn k ap vini yo pa konn konbyen l ap vann. Ariel Henry kontinye ap mete kidnapin nan peyi a. Ariel Henry fè moun pa ka moute nan kèlkeswa kote a. Ou pa ka moute Anlè Tomasen. Ou pa ka desann nan katye popilè yo. Pa gen kèlkeswa kote yo ka mache. Jodi a nou di, ke n mouri kouche, nou prefere mouri debou. E n di, Ariel Henry jou w konte. Si w te touye Jovenel Moïse la, pèp la ap asasinen w menm jan an. Pase lè Jovenel t ap mete 15 goud sou gaz la, nèg sa yo te mete tèt yo ansanm pou yo te boule, pou yo te kraze, pou yo te di, Jovenel Moïse p ap ka moute gaz. Jodi a, André Michel, Marjorie Michel, Nenel Cassy, Mèsi pou sa nou fè peyi a. Jodi a, se ti lapli, se ti makak, se bougòy, se Jimmy Cherizier, se yo nou di ki gang. Men n bliye, si se André Michel, si se Michel Martelly ki fin ame peyi a, nou bliye si se bandi legal la ki fin ame peyi a. André Michel, Marjorie Michel, se yo ki fin ame peyi a. André Michel tou se avoka pèp li te ye. Jodi a w wè klè, se avoka Epidimi ki fò. Se avoka Ariel Henry. Se avoka ekip asasen kriminèl bandi legal yo André Michel ye. Li pa avoka pèp ankò. Jodi a l nan bèl, l ap dòmi nan menm kabann avèk Ariel Henry. Li pa janm ka di anyen pou pèp la. Jodi a ti mamit diri ap vann 200 goud. Yon glòs lwil ap vann 100 goud. Yon bwat lèt Alo kap fouti w dyare a! Li pase a 125 goud. Pa gen pèsòn ki di anyen. Se Jovenel ki pat bon. Men mwen di se Jovenel, baton jistis ou nan men w, chache jistis ou pou kò w. Alò, tout dènyèman nou te remake gen yon pwen de sèvè ki te fèt pou antere Edgar Jovenel. Donk ki rapò avèk sa? Jodi a m pa gen afè bagay FBI, fo FBI, bagay fim sa yo. Fim sa yo n konn wè yo deja, n pa pran nan ti fim sa yo ki tap fèt la. E m di w grenn bagay, pèp ayisyen an, mete tèt nou gade vè lawousi. Pi ta pi tris. Jodi a nou pa wè bagay Biden mete? Nou pa wè sa Biden mete? Biden mete w antre Ozetazini men w pa konn sa w pral fè. Pandan l ap mande w pou w ale, bout tè papa nasyon an l ap fouye l. L ap retire tout sa k gen anba tè a. Jodi a m di pèp ayisyen, leve kanpe, manchèt nan men, wòch nan men. Se pi gwo zam ke n genyen pou n defann tèt nou. Nou pa ka kite asasen yo kontinye ap asasen. Veni. Jodi a pwoblèm gaz nèg yo vle mete a. Pa gen pwoblèm gaz. Ariel konn tout sa l ap fè. Ariel mete yon kidnapin 24 sou 24. Andre Michel mete yon kidnapin 24 sou 24. Jodi a m mande pèp ayisyen leve kanpe. Pèp ayisyen debou pou n afwonte asasen yo. Jodi a. André Michel ap achte zam. Yap moute gaz la sou tèt yo, e pa boulèt bagay non. Pou yo achte galil. Pou yo voye nan katye popilè yo. Pou yo kontinye fè pèp la ap lage ozavwa. Pou yo kontinye fè nap kouri a ti pakèt rad sou tèt nou. Jodi a nou di nou pa kapab ankò. Revolisyon pa fèt de men vid. Leve kanpe! Sak nan men nou fè lejitim defans nou. Paske jodi a André Michel pa kap sikile nan figi moun. Marjorie Michel pa kap sikile nan figi moun. Bandi legal Martelly pa ka kache Ozetazini. Dimitri Vorbe pa ka kache Ozetazini. Jodi a m di pèp ayisyen an leve kanpe pou n batay. Paske nou nan venteyinyèm syèk. Robinèt san savon se san dan peyi a. Alò di nou non, ki sa w eseye konprann? Jounen jodi a, zòn anlè Petyonvil li vin tounen yon espas kote moun pa ka frekante. Pandan lontan, zòn sa se te yon zòn de refij li te ye pou moun. Jodi a, sa k fè m mal, se ti machenn Kenskòf yo, lè y ap desann avèk ti sak chou a sou tèt yo, ti kawòt la, ti pòmdetè a, pou yo vin pote ba nou nan Pòtoprens, pou yo vin pote ba nou nan Kwabosal, se yo yo touye. Konbyen boulòs ou tande kidnape anlè a? Konbyen ti nèg po blanch ou tande asasinen anlè a? Ou tande? Konbyen malere ya, konbyen gran nèg ya asasinen? Se malere yap asasinen. Jodi a makèt pèp la ki se kwabosal li kraze. Makèt pèp la ki se kwabosal li kraze. Tandike makèt boulos ap konstwi. Makèt dimitri vòl ap konstwi. Makèt tout gran nèg yo ap konstwi. Makèt pèp la kraze. Pèp la resezi nou. Resezi nou, lòt semèn nan, depi se makèt Boulos yo, se pou nou yo ye. Tout makèt nan peyi a, se pou nou yo ye. Makèt nou ki gen sofa bosal, li pa ka kraze epi pou makèt ap konstwi. Boulos mawon, makèt li pral inogire Dèlma 32 trè byento. Makèt li sou Tijo, makèt li Klèsin, makèt li tout kote. Jodi a m di pèp ayisyen an, fikse je nou, makèt nou kraze ki se kwabosal, fikse je nou sou makèt Boulos yo. Fikse je nou sou biznis Dimitri Vorb yo. Fikse je nou sou biznis Michel Martelly bandi legal. Lè bandi legal la rete, se nou l touye. Jodi a n pa ka ap bay bandi legal yon peyi ke papa nasyon an te goumen pou nou. Michel Martelly te di w sa. Lè l te gen ti jip la sou li, l di w se yon dilè dwòg li ye. Se yon asasen l ye. Se siman l te konn vòlè. Se kamyon siman l te konn vòlè. Jodi a kisa k pral atann de Martelly? Kisa w vle aprann de Martelly? Mateli se yon gang, mateli se yon kidnapin, yon kidnapè. Jodi a leve kanpe pou batay, pou defann entegrite w. Ou pa ka kite mateli ap fini ak yon peyi konsa. Jodi a m di pèp ayisyen, batay revolisyon pa fèt demen vit. Jodi a m di polisye pa al anfas bandi. Paske jodi a yo pa achte materyèl ba ou, yo pa achte minisyon ba ou. Tandike y achte tout kalite zam voye bay nèg yo nan katye popilè yo. Pou leve goumen antre yo. Jodi a kiyès yap touye? Ti grenn polisye yo? Ti nèg lame yo, yo te konn ap rele lame pou bannann sou Jovenel Moïse yo? Jodi a Ariel Henry kòm yon gwo vòlè, lal anba lal mande nèg yo pran lari. A kisa nèg yo pral pran lari an? Lè w desann nan abò pou 2004 la, w ap wè nèg lari yo kap manje pòpkòn. Desann la a sou Channmas la, w ap wè nèg lari yo k ap chache ti machann pa pita avèk pen a manba pou yo manje. Resezi nou! Nou pa ka ap manje pen a manba pou n al goumen anfas bandi, mesye! Anpl n ap manje pen a manba, pen a dlo sikre, epi se nou k pral goumen anfas bandi. Jodi a pa gen pèsonn ki bandi ke Ariel Henry, André Michel, ekip asasen ki nan pouvwa. Rosmila mèsi pou sa w mete peyi a. Mèsi Rosmila plis fre. Jodi a m di pèp ayisyen an, resezi nou, leve kanpe pou n batay! Operasyon!